Jou jodi a w konprann ke gen mwens bal ki tire, gen mwens moun ki mouri, se paske gen yon gwo chèf gang ki tonbe ki rele Jovenel Moïse. Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Te gen yon moun sou chanèl la m sonje dènye emisyon ken te fè ki konsène bèlè li te di nou ben lap tann emisyon dèlma 6 la men ekoute nou tabli kontak nou poko jwenn repons ki fè nou poko al fè yon repòtaj o nivo de dèlma 6 bon jounen jodi a ankò plizyè òganizasyon nan bèlè bay yon konferans pou laprès men jist avan la konferans Nou, pandan nap pase nan zòn nan, on a deside de brake notre kamera sou kèk espas. Donk, kòm souvan, pa gen anyen ki chanje. Se espas dezètik. La a, pa gen twòp vi. Petèt an pe pli wo, ou ka rann ou kont gen kèk ti aktivite. Men kote nou pase yo la a, nou ta kapab di, ben. Eske gen espwa ke aktivite kapab reprann yon jou nan espas sa yo w ap gade la a? Lari an gen fatra ladan l, moun pa pase nan zòn sa yo, zòn yo rele var yo, donk se zèb ki leve kote pou moun ta pase nan lari sou adoken. Nou fè yon pase tou bò legliz Pèpetyèl Sekou, yo di Sen sa li menm Li toujou fè mirak. Si sen sa fè mirak vre, fòl ta chanje sitiyasyon moun Bèlè. Fòl ta fè moun Bèlè aksepte lapè a. Men yo pè. Men sa ki te pi enpòtan se petèt nan pèspektiv ou fè yon ekspozisyon de foto pa egzanp lèjan ki yo menm viktim nan kad konfli ame o nivo de zòn sila. Men nan ekspozisyon foto yo se pa tout foto nap ka wè nan priz videyo a paske genyen imaj ki vrèman chokant. Genyen jenn timoun, genyen polisye, genyen pèsonaj. Bon, se de moun yo ekspoze pou dire ke vwala men moun sa yo ki tonbe nan sitiyasyon difisil. E a lenteryè de legliz, pèsonn. E pi aprè, konferans pou laprès. Sèjan la ki yo menm denonse anpil masak ki fèt sou Bèlè, moun yo tou pwofite. Bay dizon yo sou asasina Jovenel Moïse. Se kòmsi m ta kapab di asasina Jovenel Moïse pou moun sa yo se yon viktwa san glwa. Yon viktwa paske daprè yo menm yo te konsidere Jovenel kòm edmi. Yon viktwa paske daprè yo menm Jovenel Moïse se youn nan moun ki konplis nan anpil masak ki fèt sou Bèlè. San glwa se paske Jovenel Moise menm lè l te enmi yo vre men se pa konsa pou l ta mouri. Bon brèf m panse ke plizyè nan yo pale ann kite w swiv kòman sa te ye e pwi aprè on va revenir pou w boukle. Objektif konferans sa a, se pou fikse pozisyon nou sou sitiyasyon politik, ekonomik peyi a, ki pa sispann degrade chak jou pi plis, sitou aprè lanmò trajik ansyen prezidan defakto Jovenel Moïse, ki viktim de sa menm li menm li te enstore anndan peyi a. Peyi a an dèy se vre, men se pa jodi a peyi a an dèy. Jan nou ap gade nan tout foto sa yo la, kòman te gentan an dèy. Masak Lasalin, masak Tokyo, masak Site Solèy, masak Bèlè plizyè fwa, masak Maya, masak Kafou Fèy, masak Dèlma 32, Kriswa. Konprann? E jiska prezan moun pa ka travèse Matisan akoz de. Ensekirite prezidan Jovenel Moise enstore nan peyi a. San nou pap bliye tout moun ki viktim nan masak e tout moun ki mouri anndan lakay yo tankou Mèt Dorval, prezidan defakto Jovenel Moise ki mouri anndan lakay li tou. Nou pap bliye moun ki mouri nan manifestasyon ki pran bal nan tèt pou konviksyon politik yo. Gen yon bagay ki pase la 7 jiyè nou menm nan Bèlè. Ki pa fè nou byen, ki pa fè nou mal. Ki sa l ye? Lamò Jovenel. Jovenel, nou te konn ap plenyen chak jou, Jovenel, Jovenel, Jovenel voye tiye nou, Jovenel voye tiye nou. W ap gade nan ekspozisyon foto a la a, chak grenn moun sa yo k mouri la a, chak lè yo mouri, n ap rele anmwey, Jovenel voye tiye. Mwen menm, Jovenel tiye mari m la a. Ekskize m. Papa pitit mwen, mwen gon pitit 14 an. Mentenan m ap soufri, yon vye granmoun ke m ye, ki te al nan Cimo, Pou grangou, pou bezwen, pou touni, pou fanmi pòv li. Li vyen di kote de Jeremi ki mouri. Bon, sa m pral di nan lanmò a, sa ki pa fè nou byen nan Bèlè, lanmò Jovenel son viktwa san glwa. Paske. Jovenel se te enmi nou ki tap plede fè nou nap pleye pou li chak jou ki tonbe mouri nou pa konprann e ki kote Jovenel mouri Jovenel mouri sou sòl Ayiti Jovenel mouri devan pèp Ayisyen Jovenel te gen zen avèk pèp Ayisyen pèp la annik tande 7 jiyè men asasine Jovenel Moïse ki tap di li se Apre di li se sesi, li se sela, men te nanm fini avè l paske l mouri. Men, gen yon bagay ki kontinye, ki trè grav la nasyon. Kòman sa se fè? Yon nasyon t ap goumen avèk yon grenn swadizan di. Li te gen non l. Mwen menm chak jou m ap pale, se te Jovenel mwen te konn toujou di. Wi, Jovenel resoti andedan yon gwoupman. Men se Jovenel ki te patwone gwoupman an. Jovenel mouri. Jovenel yon prezidan yon nasyon, premye yon nasyon ki mouri, sakrifye, an sèt eta, maltrete, maltirize. Si m ap plenyen, pa di m rize, m pa p plenyen pou Jovenel Moïse, men m ap plenyen pou tretans. Paske aksyon an, li sanble tretans nwa yo. Jovenel son kolon nèg ki te pote tèt li, ki te vann nou. Men, aksyon yo fè sou li a, li prezante sa yo pral kontinye fè sou nou. Paske, apre lamò Jovenel, kadav Jovenel poko leve. Se menm jan nou, se menm jan nan yon famiy malerèz, pou mò poko leve fanmiy ap detaye byen. Sa vin sanble moun ki vin dèyè byen an li k manje mò a. Paske gang yo, se toujou imaj moun k ap dirije oubyen moun ki pral dirije peyi a, se imaj yo yo pran. Jou jodi a w konprann ke gen mwens bal ki tire, gen mwens moun ki mouri. Se paske gon gwo chèf gang ki tonbe ki rele Jovenel Moïse. Pliske chèf gang nan tonbe, anben moun yo k ap tire, moun k ap achte bal yo, yo poko konn kote yo pral jwenn bal achte, yo panse mache a ka chanje. Si tout fwa n ap fè demagoji, nou pa vle tranzisyon sa e moun onèt pou nou bay li, moun ki plizoumwen gen sans responsablite, e pa moun vire m de bò jounen jodi a lon kote, li fè antann a tout moun, l antann a bandi, Lantan a tout moun, lantan a tout senatè, lantan a tout bagay, oh entèl ka rantre nan moun. Non bandi yo li menm lè sa yo menm ya pran yon nèg ki sanble avè yo. Bandi yo pran fòm vaz la, se likid yo ye. Bon sa se moun bèlè yo ki pale, m te swete ke o nivo de Badelma te gen yon kolektif de viktim tou wi. ki ta pou pran lapawòl paske a chak fwa Bèlè pale ou gen tandans ke nan batay yo se moun Bèlè sèlman ki viktim. Men si moun ba Dèlma yo menm tou yo bay konferans pou di men sa k te pase, men sa k pase ki se ap tann nan men Leta a ebyen w ap rann ou kont de part et d'autre y a des criminels, de part et d'autre y a des victimes e moun ki plis viktim yo se moun ki nan popilasyon yo, moun nan Bèlè.